Bon! Men remèd pou fyèv la. Men remèd pou tèt fè mal la. Sa k pa byen, ranje kò w. Frantz Elbé rive sou nou. Pèp ayisyen m ap di nou sa fè kèk jou, depi DG AI ki nan tèt pnh la, Mesye Frantz Elbé, ebyen l ap frape bandi nan peyi Dayiti. Li tèlman frape bandi yo fò, gen nèg ki se patwon bandi yo ki mande pou Ariel Henry revoke Frantz Elbe. Men anpil moun di poukisa se nan plenn nan sèlman avèk nan Pènye ke bèl operasyon sa yo ap tanmen pou lapè retounen. Kanètil pou Matisan? Ebyen medam mesye, fò m di nou nan moman m ap pale avè nou la a, Frantz Elbe rive sou Matisan e l bay anpil detay. Nou pral tande DG AIPNH la kòman li pale de dosye Matisan an e kòman li menm li pral atake yo pou in fwa pou tout pwoblèm sa a rezoud. Non sèlman l ap kouri dèyè yo, men l ap konsolide espas yo apre l fin kouri dèyè vwayou yo. Medam, Mesye, bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apre midi. Nou kontan gen wen kòm fidèl telespektatè nou. Abòne, kòmante, pataje, layke. Envite yon zanmi, yon fanmi, yon kamarad fè menm bagay avè w. Jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou l kanpe bay blag nan wout. Senti li ka kase. An nou tande Frantz Elbé ki se DG AI pnh la. N ap tounen talè pou tout detay. Donk, se yon plezi pou mwen pou ke. Nou resevwa ou nan Direksyon Jeneral Lapolis la pou ke nou fè yon ti pale. Gwo konsèy. E nou gen Lapolis ki ap avanse. Kòm nou souvan di l, lavi a gen de moman difisil, men sa k enpòtan se konnen kijan pou redrese l. Menm jan ke peyi a te konnen de moman difisil, lapolis la kòm enstitisyon, li te gen, li te konnen de moman difisil. E moman difisil sa yo, nou, nou kòmanse travay sou yo. Chak jou, n ap travay pou ke nou rann ke lapolis la, yon lapolis ki fòt, yon lapolis ki pwofesyonèl. Donk, nou kapab di an jeneral, nou ka kòmanse di ke lapolis la repran ray li epi n ap vanse pou pi devan. Direktè Jeneral, jodi a, ou kapab di nou èske inite espesyalize ki nan lapolis la yo kapab reponn a defi ki genyen jodi a nan peyi a asavwa, ap fè pou bay popilasyon an sèvis. Sepandan, kòm nou toujou ap di l, pèsonèl polisyè a la, a yon moman done, te gen yon ti pwoblèm de fistrasyon polisye yo. Men apre de mèt rankont ke m fè avèk yo, Pou n sansibilize yo, donk nou kapab di ke polis yo motive e angaje yo lan lit kont banditism an Ayiti. Men, li mande pou ke nou kontinye travay an tèm de fòmasyon epi an tèm dekipman pou lapolis la. Donk nou lan yon stad de ranfòseman kapasite operasyonèl lapolis la. par la formation e par la dotasyon dè ekipman apwopriye ki pou pèmèt ke enstitisyon an reponn a responsablite ke l gen jodi a. Mwen konprann ou gen konfyans absoli e popilasyon an okouran. Men lè popilasyon an wè nou pa ka entèveni euh, vilaj do dje. Nou pa ka interveni gravine et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils pas capable d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capable de venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de pèsonèl, operasyon lapolis pa ka fè, èske son pwoblèm de materyèl ki genyen, eksplike peyi a paske an fèt tout moun ap tann ke direktè jeneral la di yo sak rive ki fè yo pa ka fè sa. E kòm sèl fòs piblik efektiv ke n genyen an nan moman an, li revyen a nou menm pou ke nou pran responsablite nou. avèk mèg mwayen ou avèk mwayen adekwa. Si yon moun ap obsève lapolis la, w ap wè ke gen de efò konsiderab k ap fèt nan lapolis la. E ojou le jou, gen de espas ke n ap okipe. Nou kapab di ke nou bay yon senp demonstrasyon. zòn yo e nou fè ke nou pèmèt ke aktivite reprann o nivo laplèn. Li rete kanmenm pou ke nou ranfòse dispozitif yo. Li rete kanmenm pou ke nou plis operasyonèl anndan plèn nan. Aktyèlman la, gen de rekèy enfòmasyon k ap fèt e gen de gwo operasyon ke nou pral fè, operasyon de grand anvègir. N ap kontinye trake bandi yo. Mètènan, entèvansyon Matisan, entèvansyon Gran Ravin. Kòm pwofesyonèl, tout sa ke w ap plani, tout sa ke w ap fè atent li, li mande yon planifikasyon, li mande yon tay. Nou vle byen fè l. Nou konnen ke popilasyon an fatige. Nou konnen enpòtans Matisan. Matisan, kòm nou souvan di l, se pòt dantre plis ke 4 depatman. E yon gran pati nan lwès la. Biznis sa ta afekte o nivo o nivo gran sid la. Ou vin genyen kou de sekirite, kou de transpò e kou de sekirite vin. Ou, m te kapab di w, on kou ajoute sou ou, m te kapab di w pwodui Sid yo, ki pral nan Sid oudiwen k ap sot nan Sid. Donk, l afekte konsiderableman ekonomi peyi a. Donk, se pou n montre w enpòtans ke Matisan reprezante. Nan yon dènye konferans de près ke m te fè, nan non lapolis la, nou di popilasyon an, Ba nou yon ti tan tou kout. E nou te di ke gouvènman an avèk lapolis la ap travay pou rezoud pwoblèm sa e pwoblèm sa a, pou rezoud pwoblèm sa a definitivman. Nou pa pral fè, entèvansyon ke nou pral fè yo pa pral tankou entèvansyon e jodi a epi demen epi pwoblèm ankò. Non, n ap tou rezoud pwoblèm yo. Definitivman. Definitivman. Men nap mande apui popilasyon an. Nap mande diferan sektè ki anndan popilasyon an. Nap mande otorite politik yo. Nap mande aktè politik yo pou yo kolabore ak lapolis la. Pou ke nou ka genyen lapè, trankilite e de manyè dirab, fò ke diferan aktè nan vi nasyonal la met tèt ansanm e antann yo. sou jesyon peyi a. Si m pa rive fè sa, tout entèvansyon ke m pral fè la, arete bandi, echanj de tir, malerezman bandi tonbe, si ke striktirèlman nou pa reflechi sou jesyon peyi a, n ap fin pran kontwòl Matisan, n ap fin pran kontwòl de nou, m te kapab di w kote k ap bay pwoblèm yo, 6 mwa aprè, 1 an aprè, 2 zan aprè. Si n pa jere byen, nou ka retounen nan menm sitiyasyon ankò. Pou evite yon sèkl pou n ap woule detanzantan, donk fò n aji sou konjonktirèl la ki mande entèvansyon miskle, entèvansyon pou ke nou pran kontwòl espas la, men an menm tan tou fò n aji sou estriktirèl la. Fò n aji pou ke izin kap pwodwi bandi a pou definitivman nou kraze izin sa. E pou kraze izin sa se fò gen antant ant diferan aktè ki genyen nan vi nasyonal. Sa vle di moun yo mèt fon ti tann sou kesyon Matisan an, yo mèt gen lespwa. ke yap kapab pase sou Matisan. Eske se sa w vle di? Exactement. E sa nou di l, nou di l pa rapò a analiz ke nou fè, pa rapò a preparasyon nou, pa rapò a atant nou de gouvèneman an, e nou konfyan nan nan sa, e konkrètman gen de angajman k pran, e gouvènman asepte fè de debou konsiderab. E gon volonte manifès pou ekipe lapolis la pou reponn a egzijans moman an. Donk se sa k fè ke m an mezi yo pou ke pou m riske repitasyon mwen kòm pwofesyonèl pou m di ke pa lontan pwoblèm nan ap rezoud. Tout moun nan peyi a e mwen menm an patikilye m te fè yon twit. M fè yon twit konsènan operasyon ke lapolis mennen nan baz 400 Mawozo. kote tout inite yo te rive etsetera, yo te wè tèt mò, zo mò, kay ougan etsetera, epi m fè twit la paske mwen di baz sa se yon baz ki detwi, pa la swit 400 mawozo retounen avèk fòs. E ke operasyon yo fèt e pi pat gen konsolidasyon. Se etap ki te manke se yon etap de konsolidasyon. Donk e nou menm o nivo la polis la, bon la polis la grandi, fòl viv de eksperyans pase. Donk nou grandi, donk tout kote ke nap opere, etap konsolidasyon la fèt. N ap goumen kont bandi, n ap trake bandi, n ap pran espas, n ap okipe espas yo. Men mwen mwen di tou kòm pwofesyonèl nan kesyon sekirite, fòk nou aji sou konjonkti yo la, epi fòk nou mete de baz solid tou pou nou rezoud pwoblèm nan definitivman ki se striktirèl. Sou Superdieu, 2 temwayaj De moun nan popilasyon an ki di yo gen kay yo, epi lè chèf lye a Vitelòm etsetera yo pran kay yo. E gen yon enjenyè ki se yon ansyen minis ke m pa p site non, lè te PTC, yo fè misye kite kay la, nèg yo monte baz nan kay la. E a kote il y a l'Académie de police, il y a l'Ecole de la magistrature, il y a des infrastructures de d'Etat ki la. E kès ki fè pwoblèm gen Gen biznis Depite Chauzer anwo a eksetera. Gen legliz anwo a. Gen yon pakèt moun, gen de sitwayen. Kisa k fè pwoblèm? Paske nou konnen lè gen bidonvilizasyon l difisil. Men Pènye a se yon zòn kote nou ka mennen operasyon bokou pli fasil daprè selon sa sèten moun di m. Poukisa nou pa ka rezoud pwoblèm Pènye? Èske gen yon bagay ki poze pwoblèm anwo a ki fè nou poko ka aji avèk efikasite pou moun yo ka tounen lakay yo? Nou konnen ke nou Nou te gen yon sitiyasyon sekiritè konplike. Anpil katye gen egzistans gang ladan l. Donk lapolis la o fu e a mezi ap mennen li operasyon e pran kontwòl espas yo. Pènye limitròf ak Kwadèboukè. Sa se youn nan faktè ki ki menase katye PNUD an. Nou konprann li, n ap aji sou li. Nou ogmante prezans o nivo PNUD. Men pou rezoud sitiyasyon PNUD an, li pa rete senpleman a. prezans polisyè a paske katye sa a l ap genyen yon menas pèpetyèl sou li toutotan ke sitiyasyon Kwadèboukè a nou pa totalman kontwole l. Donk se sa k fè ke n ap aji ni Kwadèboukè, ni Pènye, ni Petyonvil an menm tan. Nan minit ke m ap pale avèk ou la gen dèz operasyon k ap dewoule. nan zòn nan. Yep. Gen operasyon kap reyalize. Bilan pasyèl pou operasyon sa kè nap pale la. Gen bandi ki nan echanj malerezman ki tonbe. Gen moun ki yo kidnape ke nou libere. E gen deja 2 veyikil ke yo vole. Ke nou rekipere. Nou pako gen dènye bilan yo paske operasyon an li an kou toujou. Donk se pou nou moutre ke nou trè sansib a sitiyasyon sekiritè chak zòn yo e nou bay garanti chak jou n ap travay pou ke nou amelyore kondisyon sekirite anndan peyi a espesyalman nan zòn metwopolitèn nan ki reprezante yon pwoblèm. Yon pwoblèm ki toujou. Bandi yo yo vin chèf paske lè yo fè de zaksyon yo ede moun yo, yo kamoufle moun yo, achte diri, lwil ba yo kòm manje. Si leta pa entèveni, nan ki mezi ke operasyon ke lapolis ap fè yo l ap kapab jwenn rezilta paske bandi yo ankò kapab tounen paske popilasyon an, moun yo k ap viv nan zòn sa yo, yo ekstrèmeman mizerab. Sa fè ke nou sot pale talè a, nou di ke pou rezoud pwoblèm lan definitivman, Fòk genyen yon apwòch miltidimansyonèl. Sa vle di ke fòk nou aji sou le sosyal, fòk nou aji sou ekonomi an. Donk se pa senpleman operasyon polisyè. Operasyon polisyè se pou konjonkti la. Men lè n fin jere konjonkti la, fòk n travay sou estriktirèl la. Donk lè sa a, li pral mande pou ke Leta plis angaje l lan bay sèvis a popilasyon an lan zòn sa yo. Donk se li menm ke nou rele etap de konsolidasyon. Etap de konsolidasyon se prezans kontini lapolis lan zòn lan, men an menm tan tou fò leta bay sèvis. Fò ke moun ka al lekòl lan zòn lan. Fò genyen swen lan zòn lan. Fò, m te kapab di w, leta prezan lan zòn sa yo pou bay moun yo. on lòt opsyon. Pou ba moun yo on lòt opsyon ot ke le banditisme pou sa ki sa moun ki pi fèb ka al nan bandi yo. Ou konprann? Donk e, donk se fòk nou aji sou tou lè de opsyon yo, konjonktirèl e estriktirèl. Youn nan bagay ki rann polis la fèb, se kesyon kidnaping nan. E. Li mon, li, li lve epi l ap grandi de manyè eksponansyèl. Sa vin kreye anpil doute e retire anpil konfyans ke sèten moun gen nan polis la. E nou remake, depi anviwon de ou twa semèn l ap bese, men nanpèch gen de machin ki gen plak ofisyèl ki kontinye ap fè de, de, danlèvman nan, nan peyi a. E sitou nan zòn Dèlma. E. Ki jan nou menm nou analize kestyon kidnaping nan paske li vin yon biznis paske lapolis la lè yo pran moun yo, moun yo lontan m pwofite pou m salye dcpj lontan estrikti sa ki se direksyon santral polis jidisyè a lè gen de kidnaping ki fèt moun yo toujou al jwenn dcpj e se dcpj ki chache yon jan pou l libere moun yo jounen jodi a Paran yo negosye dirèkteman ak bandi yo e gen de paran k pote kòb bay bandi yo, yo lage youn epi yo kenbe yon lòt. Mentnan, ki refleksyon ke lapolis ta fè pou n omwen rezoud pwoblèm sa e ki mezi nou pran pou l te kapab diminye jan n te wè l te diminye pandan 2 semèn yo? Nou travay anpil sou prevansyon. Se sa fè ke chak jou nou travay pou ke nou. Genyen plis polisye nan lari a. Pou ke nou gen ranfòse deplwaman polisye nou nan lari a pou n fè prevansyon. Men an menm tan, fòk nou pase nan dezyèm etap. Premye etap la, li epuize. Li pèmèt reyèlman ke nou gen yon bès nan nonb de ka kidnapin yo. Men pou nou gen yon meyè Jesyon de ka sa yo, se fwaye ap vin kraze. Donk fwaye yo, nou deja konnen yo, donk li pa yon sekrè pou tout moun, se gran ravin, vilaj, e ot. Donk mentenan, se fwaye a nou pral kraze. Se sa. Pou pèsonn met kwè nan kay. Se fwaye a nou pral kraze. Nou dwe atake pwoblèm lan egzakteman kote l ye a. Goumen yo t ap di toutan yo pa konprann ki jan de polisye ap mache yo pa gen katouch oubyen yo pa gen anpil, bandi yo gen gwo zam yo jwenn gwo zam yo pa anpil. Yo jwenn anpil katouch yap gaspiye. Lè lapolis la nan yon reyinyon, lè n poze pwoblèm sa a, pwoblèm ladwann nan peyi sa a, pwoblèm fwontyè nan peyi sa a, piske e pa nou menm sèlman, ki tip de repons nou jwenn? Paske popilasyon ap di li pa nòmal pou de nèg fè de semèn ap tire e ke lapolis la li menm kapab gen difikilte pou l jwenn minisyon. Eske genyen de refleksyon nou fè sou sa e ki sa nou ka di popilasyon a sa paske yo wè zam ap vann, yo wè minis yo ap vann toupatou? Anvan ke m reponn ou, m ap retounen sou dènye mo ke m pwononse yo. Lè m pale de kraze fwaye a, kidnapin nan, vle di pran kontwòl espas sa yo de fason aske pou ke nou sèvi popilasyon an mye. Mwen pote presizyon sa a pou evite tout movèz entèpretasyon. La kesyon ke w poze m lan nou vini dirèkteman a trafik ilisit dam. Donk, nan pwoblèm ke peyi a ap travèse a, trafik ilisit dam lan se youn nan pi gwo pwoblèm ke nou genyen. Depi ke nou pa arive kontwole trafik sa a, donk n ap toujou gen pwoblèm avèk gang. Donk pandan ke n ap fè operasyon, men fò ke pò nou, ayewopò nou kontwole. Se sak fè ke nou fè de rekòmandasyon pou ke nou mande yon espas nan leta a kote ke diferant enstitisyon yo, dwàn, ayopò, APN, lapolis, nou yon espas kote ke nou rankontre pou ke nou travay. de manyè konjwent pou ke nou goumen kont trafik ilisit dam nan peyi a. E gade ki jan ke fwontyè nou ka plis kontwole. Pa bliye ke gen yon pakèt pasaj sou fwontyè la. Donk fò nou travay de fason aske pou nou boukou plis prezan sou fwontyè la. Fò gen plis kontwòl o nivo de la dwàn, nan pò nou yo, tou sa. Donk se yon ansanm de mezi yo. Ke leta a dwe pran. E m panse ke pa lontan gen de mezi k ap pran pou ranfòse espas sa yo. N ap pale pito lòt tèm. Gen de polisye ki gen revandikasyon espesifik. Gen polisye ki blese griyèvman, gen ki mouri. Eske nou panse a fanmi yo, a timoun yo? E kisa ou menm, lè w vin kòm direktè jeneral, ou fè pou yo de manyè konkrèt? Paske gen anpil nan yo. yo te abandone, yo neglije. M ta renmen konnen sa w fè pou paran yo, sa w fè pou timoun yo e de moun ki te la pou pwoteje e sèvi yo ki mouri sou chan batay. Fristrasyon polisye yo, souvan m konn di yo ke yo jistifye. Donk se pa rapò a yon ansanm de pwoblèm ke yo konfwonte. E pwoblèm sa ke w di la se pi youn nan pi gwo pwoblèm Ke lapolis a konfwonte. E sa kreye anpil, anpil fistrasyon lakay polisye yo. Se sa k fè ke nou te mete yon komisyon sou pye ki pou travay sou yon meyè prizanchaj de polisye yo lè yo viktim e paran yo polisye yo lè yo desede. Donk nou reyalize plizyè atelye de travay e nou arive fè yon pwopozisyon darete o gouvèneman sou endamnizasyon polisye viktim nan kad operasyon e paran pitit polisye ki desede nan kad sèvis yo. Pwopozisyon sa li o nivo gouvèneman. Y ap etidye li, pase men ladan l pou ke yo pibliye l. Men fò m di ke m te gen avi favorab preyalab di gouvèneman sou travay sa a. Donk nou rete kwè ke pa lontan ap gen yon piblikasyon ki fèt nan sans sa a pou bonè enstitisyon an, pou ankouraje polisye yo k ap riske vi yo chak jou nan lari. Mennan pou. Kat de debiye polisye yo toujou gon reta. De moun ki nan enstitisyon k ap travay 24 è su 24 paske polisye a menm si li gon ti tan l al lakay li men li toujou mobilize. Pou ki sa leta e estrikti kote nou ye la la pnh, administrasyon de la pnh pa pale nan lè gen gwo reyinyon k ap fèt nan manm konsèy etc pou yo konnen ke an s ki a tke a la polis nasyonal Pa ka gen reta paske kòb la piti, paske yo deja la pandan n ap pale la, yo dwe youn ou de mwa yo y ap tann ti kat la e yo y ap pale tout lajounen depi yo renmn. Yo pa menm konn si m ap vin fè entèvyou a menm tèlman m tande sa m poze yo kesyon. Èske gen mwayen pou yo te kapab toujou ajou pou 2 polisye? Gen 2 efò k ap fèt. M kwè ke pandan m gen bra kòmandman an, gen 2 efò k ap fèt, efò k ap fèt pou nou amelyore kondisyon travay yo. Ke reyabilite espas ke yap viv pou ke li pwòp, pou ke yo gen enèji, pou ke yo gen kouran elektrik, tout sa. Donk nou gen anpil entèvansyon ke nou kòmanse fè nan de seri de komisarya, sou komisarya, de polis. E. Donk pou kesyon ti kat, donk se yon bagay ke m pran anpil akè. Salè polisye, frè pou polisye, prim de ris la pou polisye yo, donk nou pran sa akè. Se sa k fè ke nou travay, nou anonse ke n ap ogmante prim de ris la pou inite espesyalize yo. E gen de inite menm ki t ap touche ba lan prim de ris la, ogmantasyon an prale jiska 100 pousan. Donk e. Sa rive fèt pa rapò a asenisman ke n fè lan enstitisyon an. N ap toujou travay avèk Ministè dè Finans ke nou gen de trè bon rapò pou ke nou jere pwoblèm sa yo pou yo dan le pase te konn rive pou lan moman sa yo pou yo pa rive. Mwen gen yon kesyon a de volè. Mwen wè lapolis la ap mennen operasyon. Epi mwen wè palè nasyonal ki pa gen jodi a, ki pa gen prezidan ladan l, gen de zam ekstwòdinè. Eske gen yon lwa ki pèmèt nou itilize inite espesyalize yo avèk zam ki nan lapolis la? Oubyen gen de lwa ki entèdi nou? Dezyèm volè kesyon m nan, Mwen konn wè de moun, de polisye ki gen de zam ekstwòdinè ki kapab pèmèt nou entèveni, men moun sa yo le pli souvan yo an detachman, de nèg ki konn batay, de nèg ki gen ki gen fòmasyon. Eske nou pa panse e nan kad travay, batay ke nou pral mennen kont bandi an, bandi yo nan peyi a, pou nou ta rapatriye sèten polisye nan inite espesyalize ki an detachman, E nou ta bay 2 lòt moun ki ye polisye petèt pou asire sekirite vip yo, paske an fèt gen m wè gwo gwo nèg ki konn batay, ki ka batay, ki an detachman, èske pwoblèm detachman sa pa rann lapolis la trè fèb? Sa nou konnen pou ke nou ranfa ranfòse batay n ap fè kont le banditisme, gen de mezi administratif nou sipoze pran. Fò genyen yon pèsonèl polisye ki kalifye, fò gen materyèl, e fò gen planifikasyon tou. Donk resous zimèn nou, nou akòde anpil enpòtans avèk li. Donk, nou pa pral rantre nan detay, men gen de mezi ki ap pran nan jou sa yo pou nou genyen efektif rezonab ki pou pèmèt ke nou reponn a defi ke nou genyen nan moman. Nan Lepalè. Palè nasyonal gen 2 inite spesyalize ladan li ki la pou sekirize espas palè a, espas vip a, fanmi vip a, tout sa. Donk si nan ka ekstrèm kòm kòmandan an chèf avèk laval otorite politik yo nou pral itilize tout materyèl ki genyen. Moman an pako rive nou, nou pako fè l men. Gon moman kap rive map itilize tout sa m genyen nan lit kont bandi. Wi. Toujou nan menm bay sa genyen nap avanse plizoumwen vè fen entèvyou a men nap poze tout lòt kesyon. E blennde yo gon pwoblèm serye. Blennde yo se chif yo ye. Gen de twa ki dramatik. M tande polisye ki nan blende yo, yo wè m, yo pale avè m, yo di yo ta renmen nan ekipman ke lapolis ap fè, ap vini an, yo pote pou yo achte blende ki idramatik paske sa pèmèt yo deplase plis. E pi, yo pale m tou de blende yo ki gen de pwoblèm toutan, y ap debwate, etsetera, etsetera. Eske nan. nan sa nap achte, materyèl nap achte a kounya la, eske n teni kont de spesifisite sa yo pou polis yo kapab bokou plis efikas pou yo kapab ede enstitisyon an pou ede popilasyon an paske gon pwoblèm nan acha de materyèl nan lapolis la. Nan akizisyon ekipman pou fòs de lòd, gen yon pwosedi yo ki trase pou sa. Se ki sa pwosedi la ye? L ap achte ekipman pou fòs de lòd, premyèman. Se ekspè anndan enstitisyon fòs de lòd sa a ki di men ki tip de ekipman ke m bezwen. Men pou ki sa, men pou ki sa. Teknikman, avi teknik lan obligatwaman dwe sòti nan fòs piblik la. Dezyèm etap, otorite politik yo achte. Si pwosesis sa a pa respekte, w ap fè yon movèz akizisyon. San ke nou pa rantre nan detay, men nou bay garanti ke sa pa fèt, e nou pwofite pou nou felisite otorite politik nou yo aktyèlman. Paske yo trè sansib a sa, se avi teknik, e se yon avi teknik nou ke y ap fè akizisyon yo. Materyèl k ap vini la yo, se materyèl ki ka reponn a ijans e bezwen Lapolis Nasyonal la. Tout ekipman ke n ap achte la, se sou avi teknik Lapolis, ekspè nan Lapolis. Pa menm yon direktè jeneral, ekspè anndan Lapolis la, nan domèn sa a, ki fè etid, ki pwopoze ki tip d'ekipman pou yo achte. Non pa sèlman pwopoze, gade videyo, gade papye. Men nou tyen ke gen de komisyon ki ale, ki ale teste ekipman nou, gade ekipman nou anvan ke nou fè kèlkonk akizisyon. Bon, kesyon sa a se kesyon pa m, Direktè, lòt se kesyon tout moun. M sonje te gen yon Direktè Jeneral nan ona. M te rankontre l, m ap pale avè l, epi mwen di li, Pou ki rezon ou pa ede lapolis la? Epi misye di mwen, Pa gen pwoblèm pou sa, Gary. Epi, te fin gen yon reyinyon ki fèt, kote te gen rankont ki fèt ant direktè jeneral lapolis e direktè jeneral ona, pou fasilite polisye yo prete. Paske tout enstitisyon, depi moun bezwen yo prete alèz nan ona, pou polisye yo, se yon pwoblèm grav. Kisa administrasyon paw la ap ka fè pou fasilite polisye yo pou yo gen menm tretman avèk lòt enstitisyon yo pou yo pa trete yo an paran pov? Nap travay chak jou e nou toujou alekout polisye yo pou ke nou gade ansanm kijan ke nou ka travay pou amelyorasyon kondisyon travay polisye yo. E sou plan sosyal tou, pèmèt ke sou plan sosyal, ekonomik tou pou ke gen yon evolisyon ki fèt bò kote polisye yo. E lè w pran pwogram ona, kòm ou pale de ona, genyen yon komisyon ki monte, ki ap jere, de kapab di w, pwogram ona polis la. Kat ona yo kòmanse pibliye, kòmanse livre a polisye. E yo pral kòmanse jwi tout privilèj ke lòt enstitisyon yo genyen a nan plan ona, ona lapolis la. Yo pral ka prete a yon meyè to. Donk gen, m kwè ke pa lontan ap gen yon seremoni ofisyèl ki fèt. Epi, deklannche pwogram pou polisye yo, pou yo ka al prete nòmalman menm jan yon anplwaye ona prete paske yo menm tou y ap kotize chak mwa nan ona. Epi an menm tan tou genyen nou menm bò kote pa nou tou n ap reflechi. Gen yon komisyon ki la k ap travay avèk diferant otorite anndan sistèm ekonomik lan pou wè ki jan ke nou ka monte yon koperativ pou lapolis la. N ap kòmanse pa yon koperativ de konsomasyon kote ke polisye yo kapab jwenn de pwodui A bon mache. Paran polisye kapab vin achte. E se pa de rèv. E se de bagay ki reyalist, ki reyalizab. Donk pa lontan, n ap gentan, n ap ka lanse pwogram lan. N ap ka lanse koperativ lan. Paske, aktyèlman, se dokiman, dokiman lego yo ki ap fèt aktyèlman. Stati e ot. Nou jwenn apui teknik Konsèy Nasyonal Koperativ. Nou jwenn sipò brh, apui teknik. E m espere nan yon delè pa twò long ke Lapolis a gen pwòp koperativ li. Pou n, se sa se yon siy ki pral montre ke n ap konstui la grand famille policière. Pa bliye nou 14 vil. Fòk nou ka met tèt ansanm pou ke nou reyalize anpil bagay pozitif pou polisye yo. E mwen remake e gwo seremoni ap fèt tanzantan ak gran ranfò de piblisite. Nou wè e polis la gon strikti de kominikasyon. très active, proactive menm sou sa epi mwen reyinyon ap fèt, gwo bagay ap fèt epi m gade mwen mwen y ap ba nou èd epi mwen e machin ke yo ba nou. M ta renmen konnen poukisa se sa sèlman yo ba n kòm èd paske nou bezwen lòt èd. Èske gon tip dèd ke yo ka ba nou? Èske gon lòt tip dèd ke yo pa ka ba nou? Donk la ou vle pale de l'apui de la kominote entènasyonal? Donk nou genyen de patnè ki ede nou konsiderableman. Nan dotasyon veyikil, la nou pwofite pou n salye, san ke m pa fè de jalou, l'ANL, e plizyè lòt patnè ankò, l'OEA la ki ap ede nou pou ke nou voye moun aletranje al etidye, Nou gen plizyè kope la. E fò m di ke kominote entènasyonal la yon ti jan mobilize pou ede lapolis sa nan mezi ke yo kapab, nan mezi ke yo estime ke yo kapab. An tèm de fòmasyon, an tèm de dotasyon d'ekipman. Men, li estime ke li nòmal ke gen de ekipman se peyi a ki pou pwokire l de li. Kan menm. N ap pale de Ayiti, yon peyi, yon gran peyi, istorikman. Gran peyi se vre, men m bezwen konnen sou ki chèf dakizasyon yo pran yo. Eske misye gon bagay ke l fè kominote entènasyonal la? Eske se yon akò ki genyen de prensip ant misye? Paske konnen yo di misye chèf 400 mawozo e ke misye te petèt a la baz de anlèvman ameriken yo. Di nou sa w ka di m sou ekstradisyon Yanyan vè Lèzetazini. Ekstradisyon Yanyan vè Lèzetazini li fè pati de yon antrèd jidisyè ant Etazini avèk Ayiti. Donk se yon kad kolaborasyon. Epi fò nou tout konnen tou, lè w genyen de enfraksyon ki lye a krim transnasyonal, donk li ka trete nenpòt kote. Se kesyon w map deside reponn nou. Adrese w a popilasyon kap tande w atravè peyi a. Kisa w pral di yo pou yo gen plis konfyans? Kisa w ka di yo pou yo konnen ke lapolis la ap fè acha materyèl pou met lòd nan dezòd? Yo ta renmen tande pawòl sa, yon pawòl despwa paske. Diaspora di l pap vini, se kelke rare moun ki pran responsabilite yo paske yo renmen Ayiti. Mwen ta renmen, m ta renmen ke w adrese yo avè yo tou a diaspora pou yo konnen kelke par il y a une institution connue pour la police nationale kap travay pou yo, pou yo kapab vin lakay yo paske yap soufri anpil. Mesye le Direktè Jeneral. Kòm fòs de lòd, nou genyen anpil responsabilite jodi a nan yon moman kote ke genyen pwoblèm de sekirite nan peyi a. E nap travay chak jou. Chak jou nap travay pou ke nou goumen kont bandi. Pou nou retabli lòd nan espas kote ke lòd twouble. Nou pran angajman fòmèl nan non polisye yo. Ke nap kontinye travay, nap kontinye goumen kont bandi pou ke nou retabli lòd nan nivo peyi a. Map di popilasyon an. Diaspora kap soufri chak jou. Ke gen espwa. Espwa ke peyi a sou plan sekirite pral evolye. Komanse evolye, il ya de lespwa. E m kwè ke lapolis la ap rive pran, avèk apui popilasyon an, avò, avèk sipò gouvèneman an, avèk sipò kominote entènasyonal la, avèk patisipasyon diferan aktè nan vi nasyonal la, n ap rive redrese sitiyasyon an, e de manyè rapid. pou ke popilasyon an ka vakye nòmalman okipasyon l, pou ke nou kreye yon kondisyon ke moun kapab vin envesti nan peyi a, pou n atire envestisman etranje, pou ke moun ki anndan peyi a ka mennen biznis yo nòmalman. Donk, se sa, sa m di la a tradui volonte tout polisye ann Ayiti. Nou pran angajman e nou kwè ke nou ap respekte l.